Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske nou te raple nou de voice sila mwen te lage nan emisyon semèn pase a. Yè yè yè Sa jeneral meyè chèf kokorat sans la. M pa salye pyès moun non. Ase ki fè m pa salye moun yo. Ase m pral pale a moun Mapou menm. Moun Mapou lagon. Se pou mizisyen bann yo avè medam k ap danse nan bann yo. Kit yo di Djo Manyòk, Sika, San Rezon, nenpòt bann li a. Konsa m di w Lafarinen. Nenpòt bann mapou li a. Nenpòt bann mapou ki pa vin jwe Johannes kòm y ap di Johannes gen gang, gen kidnaping ki fè yo pa vin jwe Johannes paske Johannes gen kidnaping, gen gang ebyen pa gen pwoblèm. Nenpòt bann mapou menm ki pa vin jwe Johannes m ba ou depi jodi a wè m lage mesaj sa depi jodi a nenpòt bann mapou lagon ki pa vin jwe Johannes. wè te mèt bann fini wè mizisyen sa yo wè medam kap danse nan bann sa yo pou yo tou kite mapou lagon a tout fanmi yo ase map fèw respekte moun pou yo dim kisa jwanis gen kòm abitid yo abitye vin danse la kifè yo pa vin danse ane sa yap dim sa jwanis gen wè mpa pale anpil nou konn kiyès kap pale a nou konn kiyès kap pale a mvle yon bann mapou lagon pa vin jwe jwanis mwen menm ki di sa. Pou wè mwen menm Eske li ka fin jwe rès jou yo la Menm lèl ta fin jwe rès jou yo pou wè on mizisyen Nenpòt moun ki nan bann nan Pou wè eskel ka ret mapou lagon Epi m di sa nou fini Apre sa map plen on machin sòlda la patnè mal raboure moun mapou. Enben wi sa se vwa bandi kokorat san ras chèf kokorat san ras la ki se meyè. Bandi sa li menm ki voye yon voice se te bay moun mapou lagon pou di moun sa yo kòm rara se yon koutim an pwovens rara jwe yon wòl enpòtan pa egzanp lè w pran leogane la gade semèn sa la anpil moun ap sòti lòt kote gen moun ki konn sòti menm aletranje pou kapab vin yaya kò yo nan rara. Si rara mapou lagon an pa al jwe pou nèg kokorat san ras yo, yo estime ke se ap yon afron e se sak fè w wè kokorat san ras ki rele Meyè an li te voye vòys sa a bay moun mapou lagon. Men ekoute le mardi 4 avril 2023 gon bagay ki pral pase, gen yon dram ki pral pase, eske nèg sa yo pase a laksyon? Eske se pa yo menm? Nou pral eksplike w. Tande byen, genyen 2 zòn ki konsène pa sa m pral di la. Genyen zòn Gran Kay epi Mapou Lagon. Mapou Lagon se zòn lè w sòti Lestè, ou prale Gonayiv, ou rantre sou wout machan Desalin nan. Donk, ou nan blòk sila. Kote ou wè kay yo ap fèt lan, se la ki rele Gran Kay. Pa twò lwen ou jwenn Mapou Lagon. Men anba la a, fòk nou di genyen 4 bann rara. Se kòmsi ou ta kapab di genyen 4 gwo djaz on kote. 4 bann rara sa yo, vin genyen yon tradisyon. Kisa tradisyon sa ye? Chak madi sen. 4 bann rara sa yo jwe, se kòmsi se yon final. Dayè, lè bann sa yo ap jwe, paske fò youn kite pou lòt, yo konn tèlman jwe, jwe, jwe, jwe, jwe, li konn mèkredi, lelandmen, li midi, Bann yo jouke toujou. Sa vle di, se yon onè. Tradisyon sa a, li fèt chak ane. Li respekte, yo respekte l. Kounye a la, fò m di nou ke genyen bann Mapou Lagon an ki li menm fin fè seremoni yè. Epi l ap sòti. Pou lal jouke pou lal jwe. Bann sa kap sòti nan bastyon li okou de wout nèg kokorat san ras yo anvayi. Tande byen sa map di nou an pa gen kondisyonèl nan sa menm nèg yo pran yon sèten de penpo konsa swa penpo ou pipo nèg yo koupe tèt li Misye ap jwe tanbou nan bann rara sa. Yo pran prezidan bann rara a li menm tou ki se yon mizisyen. Yo touye l pa bal. Yo ba l bal li mouri sou plas. Men Penpo a li menm ki se tanbourinè lan. Nèg yo fin touye l, yo koupe tèt li. Yo al ak tèt la. Genyen plizyè moun ki pran bal. Gen yon dizèn moun ki yo menm deja. sou kabann lopital nan Marchand Dessalines e depi hier soir yo tap mande san pou moun sa yo. An nou tande kisa kap di nan kèk ti video, m kwè se 2 bout video kote ke moun yo ap plenyen anpil nan video sila. Ti baguette! Ou gen madanm, aparaman ou ka gen pitit. M tande w nan yon chanson ki pale de Gonayiv, pwoblèm Gonayiv. Talè banm di w yon bagay. Èske w sou blòf lè w ap chante pou eta Gonayiv ye jounen jodi an la a? Paske zak w ap fè yo, oubyen zak alye w yo ap fè yo, Yo pa koresponn ditou a sa ou ap chante a. Konprann byen wi. Kounye a la ban m di w yon bagay brother. Kòm si ou voye yon voice bay moun yo. Ou di moun yo depi yo pa vin jwe lakay ou. Tande byen wi. Ou ap kraze, ou ap brize. Moun yo pa vle gen pwoblèm m kwè y al jwe pou ou. Epi ou menm ou pa tande ou pa wè ou vin fè sa an retou. Sa w fè a m ta renmen w ba l yon kalifikatif. E w konn sa k fè m mal la? Sa k fè m mal la se ke nou pa chache al mezire nou ak moun pou nou mezire nou. Eske bann rara sa a se te yon gwoup de nèg ame ki t ap vin batay avèk ou? Donk ou pote boure, ou pran yo, ou touye, ou bay bal, kounye a la kisa nou ka di tèt nou? Paske. Lapolis ap oblije rete inaktiv. Wi paske lapolis pa gen lòd pou l kwape gang. Lapolis gen lòd pito pou l pwoteje gang. Paske sa k fèt la la a si lapolis te gen lòd pou l te kwape gang anpil nan nou pa t ap sou moun toujou. Gon pakèt gang ki sòt, gon pakèt gang ki enbesil. Paske on nèg ou pa ka gang kisa popilasyon an gen avè w. Nèg yo ap sòti on rara Ou di yo si yo pa al jwe pou ou, w ap kraze, w ap brize. Kwak y al jwe pou ou, ou fè sa. Ou fè sa. Nou se chèf, pa gen moun ki ka ba nou bwa kale. E peyi ap kontinye fonksyone konsa. Epi kounye a la, demen si Dye ve, lè w tande de twa mouri nan nèg sa yo, epi pral gen moun k ap plenyen. Menm fanmi nèg sa yo pa ta dwe kriye non lè yo mouri paske nou twò mechan. Fè mechanste ak nèg ki gen zam parèy nou. Fè mechanste ak leta. Fè mechanste ak nèg ki rival nou. Se pa sou ti pòv malere, moun sa yo ki nan ti bann rara, k ap pwomot ti kilti nan seksyon kominal yo. Nou pa gen dwa fè sa mesye. Se pa nòmal. M kwè Canada te manyen Gary Bodo. Ebyen kounya la se Lèzetazini ki sanksyone jounen mèkredi ansyen prezidan chanm depite an Gary Bodo li akize li pou tèt li voye plizyè milyon dola an potven an echanj favè politik. Mezanmi wo! Gade koze! Fonksyonè kowonpi tankou Gary Bodeau te kreye yon anviwònman ki ranfòse gang ame ki enflije vyolans kont pèp ayisyen an, daprè deklarasyon sou sekretè nan trezò pou teworism ak ransènyeman finansye Brian Nelson nan yon kominike. Daprè. Trezò ameriken, politisyen ayisyen sila a, li enplike nan plizyè stratajèm, sa vle di anpil piwèt politik ki gen rapò ak koripsyon pou kapab enfliyanse vòt yo nan chanm reprezantan an epi tou nominasyon fonksyonè yo. Hum! Tande byen, an 2018, Gary Bodeau te bay plizyè santèn milye dola ak anpil gwo fonksyonè pou kapab jwenn vòt pou ratifye plizyè pòs ministeryèl epi tou pou kapab jwenn soutyen politik. Gouvèneman Joe Biden nan fè kwè an 2019 Gary Bodeau li ta bay antre 6.2 ak 7.4 milyon dola bay plizyè depite pou kapab jwenn vòt favorab ak yon premye minis. Alaswit sanksyon sila a, pwopriyete ak aktif ansyen prezidan Gary Bodeau, tout bagay sa yo bloke nan peyi Etazini e gen yon seri de tranzaksyon komèsyal ebyen Gary Bodeau pap ka fè yo pou kouwè l ye la. M pral vini toutalè pou m pale sou dosye Gary Bodeau a, Men kite m di nou, eeh m pa konprann. M pa konprann paske menm sa w wè Etazini ap fè la kòm kwa eeh li sanksyone yon seri de moun e se menm moun sa yo ki te kapab konn ap deal avèk Lèzetazini. Pa pran pèp la pou grimas. Paske se pa dat mwen ap bay sanksyon, sa pou nou fè a fò n fè l. Nou chita la sanksyon sanksyon epi. Se kòmsi se rara nap rara. Dezole mwen si m di l konsa paske mwen m afè sanksyon an e pa bagay m bezwen tande. Degaje nou ak moun nou yo. Paske pi fò moun nap bay sanksyon la se moun ki konn deal avèk nou. Se piwèt nou nap fè. Fè m wè sa ki enpòtan an. M pral tounen toutalè. M pral koresponn avèk nou. Nap vanse avèk enfòmasyon yo nan yon rapò ki pibliye lendi 3 mas 2023 a. Òganizasyon sitwayèn pou yon nouvèl Ayiti, OCNH, Li fè eta 195 ka omisid ki resanse pandan mwa mas la atravè 10 depatman nan peyi a. Se yon bilan katastrofik daprè kowòdonatè òganism sila k ap defann dwa moun mèt Camille Occius ki fè kwè laplipa viktim yo mouri pa bal e ak kout kouto, kout manchèt. Latibonit, Lwès, Sant se depatman kote ka vyolans yo. plis repete, yo konstitye zòn sa yo pwen wouj sou kat ensekirite a k ap fè pale de li nan peyi an daprè òm de lwa. Fas ak sitiyasyon sila, defansè dwa moun nan envite otorite yo nan leta pou kapab pran bon jan dispozisyon anmanyè pou kapab envèse tandans lan e pou pèmèt popilasyon an kapab vake libreman ak aktivite li. Envèse tandans lan, sa vle di voye l nan kan bandi yo, difisil. Difisil puiske bandi yo gen plis pwoteksyon. Ni ke lapolis, ni ke moun ki ap viv. Dayè, tout rèv yon seri de nèg la a, se ta wè pi fò moun mouri nan peyi an pou kapab vin fè sa y ap fè a. Men ekoute, peyi a mèt rete yon grenn moun. Lap toujou rele Haiti. Tande! Pa gen anyen kap anpeche peyi sa rele Haiti. E pa gen anyen kap anpeche moun ki ladann yo rele Haitien. Li te mèt rete mwen menm sèlman. Peyi ap rele Haiti e mwen k ladann nan map toujou rele Haitien. Osi senple ke sa. Nou pral pèmèt ou tande la a eksplikasyon youn nan manm OCNH yo kap pale sou dosye sila. Maten an nou prezan pou ke nou prezante rapò pou mwa mas la. Fò nou di pandan plizyè mwa OCNH te angaje l nan batay sa a, nan travay pou redije de rapò, paske se swit ak kesyon ensekirite an, otorite yo toujou ap di gen ensekirite, sitwayen yo toujou ap di sa tou. men pa janm genyen yon travay ki fèt pou yo konnen chak mwa ki kote ki genyen plis ensekirite. E nou menm nan nivo OCNH, nan sousi pou nou kontribye pou pèmèt yo jwenn dè solisyon, nou angaje nou pou ke chak mwa nou fè rapò sa yo sòti. Yonn nan konsta nou fè chak mwa, nou toujou di e tèl mwa te pi mal, tèl mwa te pi mal, e n ap kontinye konsa, Paske nan mwa fevriye nou te di l te pi mal, mwa mas ankò nou di nou menm rele l yon mwa katastwofik. Alò fò n di rapò sa nan nivo CNH nou genyen plizyè komisyon e genyen 2 komisyon ki travay pou rapò sa rive efektif. Se komisyon, alò 2 inite, se inite de monitoring e de rechèch. Epi gen yon inite ki la pou trete e enfòmasyon yo. Anfèt pou mwa mas la, se youn nan mwa ki gen plis ka domisid e n rele l mwa katastwofik paske pou mwa mas la sèlman OCNH rive repètorye 195 ka domisid. Sa vle di se 195 moun Pandan mwa mas la ki tonbe anba bal asasen. Si n vle bay detay, nan 195 moun sa a, genyen 10 fanm e pami 10 fanm nan, se trè grav, genyen yon fanm ki te an gwosès ki tonbe anba bal. Genyen 6 fiyèt, 4 ti gason, yon nouvo ne, 3 polisye, yon sòlda lame dayiti, yon etidyan. Donk se yon fason pou nou di alèd de rapò sa nou kap konstate pèsòn pa epanye nan peyi sa kèlkeswa Sektè w ladan l lan pa gen moun ki epanye. Si n ap rale sou kesyon pozisyònman jewografik, nou sot di 195 moun e 10 fanm, 6 timoun, 4 ti gason, alò 6 fiyèt, 4 ti gason, yon bebe 8 jou, 3 polisye, yon ajan FADH e yon etidyan. E kounye a la pou zòn yo, nou kapab di Depateman de Lwès genyen 172 e nan 172 la nou genyen komin Petyonvil, nou genyen Pòtoprens, komin sa yo, yo pote lamayòl, nou genyen Dèlma, 3 komin sa yo, Petyonvil, Dèlma, Pòtoprens, ebyen se la ki genyen plis ka densekirite e 3 komin sa yo sèlman vo 88,2 pousan sou ansanm de ka nou repètorye. E n gen Sidès ki gen 8 ka. Nou gen Artibonit ki gen 7. Nou gen Sid ki genyen 4. Nou gen Sant ki genyen 2. Donk 5 departeman sa yo se 5 departeman ki genyen plis ka domisid pou mwa mas la. Anfèt. Genyen anpil ka domisid, kòm nou sot bay 5 depateman ki genyen plis ka domisid, e nou kapab di nan moman an, kesyon ensekirite an li pèmèt genyen sa k rele yon migrasyon entèn. Sa vle di gen anpil moun ki ap soti kite depateman yo pou al nan yon lòt depateman, oubyen kite yon komin ale nan yon lòt komin. E nou kapab pa. Yon en yon yon sekirite aparant se depateman dè Nip kote anpil moun e nan tèt yo la gen plis sekirite e anpil moun ta swete se la yo ale e yo menm pou yo menm depateman Nip pa rapò a sa k ap pase la kounye a la yo kalifye komisè di gouvèneman Nip lan Muscadin, kòm moun yo wè ki kapab travay pou kwape kesyon ensekirite a. Donk, nan ankèt la tou, anpil moun pou yo menm, si w mande yo kote ki genyen ensekirite nan moman an, y ap di w se departeman dè Nip. Anfèt, menm jan nou pa janm kanpe nan fè rapò yo, men tou nou pa kapab kanpe nan fè dè pwopozisyon. Viya sa k ap pase la a, Ankò, non sèlman nou rive anrejistre ansanm de moun ki tonbe anba bal yo, etan done gen dè sitwayen ki la chak maten ki leve, ki al travay, e an matyè de pwoteksyon de dwa zimen, Leta li gen obligasyon pou l travay pou l garanti dwa chak sitwayen. E se pou sa, premyè rekòmandasyon nou fè, Se mande pou yo dote Polis Nasyonal Dayiti a de materyèl sofistike epi pou yo akonpaye yo teknikman. Dezyèm rekòmandasyon nou fè, se mande pou yo mete kanpe yon sistèm de ransèyman trè dinamik k ap genyen yon misyon avèk yon manda byen limite. Mande pou yo manyen kesyon sekirite a nan yon apwòch global e patisipativ ki kapab genyen enplikasyon tout òganizasyon kominotè yo e ansanm de enstitisyon k ap travay nan peyi a. E, pa rapò a sa k ap pase la, kesyon ensekirite a li gen enpak sou tout aktivite moun yo e nou swete pou genyen yon repons imanitè e ki ale an favè popilasyon an paske kesyon ensekirite a li gen enpak sou tout sa moun yo ap fè. Donk, nou kòm òganizasyon nou gen pou devwa pou n travay e nou mande otorite yo travay sa nou fè a se yon kontribisyon sitwayèn ki vize pou patisipe nan jwenn dè solisyon pou retire peyi an kote l ye a la, e se pou sa nou swete yo pran an konsiderasyon ansanm de rekòmandasyon sa yo epi pèmèt a la popilasyon yo jwi de sa n kapab rele libète fondamantal yo. Donk pou rapò la se te sou sa, men yon lòt bò etandone nan premyè konferans nou te fè lòt jou an sou kesyon paspò la, nou te pale de kesyon paspò la e n te fè yon dokiman sòti piblikman pou otorite yo e popilasyon an tou, Nou vle fè yon entèvansyon sou kesyon platfòm nan yo mete kanpe pou yo kapab pèmèt a sitwayen yo fè paspò oubyen kat didantite an liy. An fèt, OCNH kòm òganizasyon k ap batay sou kesyon idantite, nou. te pran dispozisyon pou n fè ankèt nou e fè de rekòmandasyon, pami rekòmandasyon nou te fè yo, nou te mande pou yo te kapab mete yon direktè teknik nan tèt imigrasyon, paske depi anviwon 10 mwa, genyen yon direktè demisyonè e yo pa janm dakò demisyon an, ki fè li menm li pa janm pase tou paske li demisyone. E n te mande tou pou yo te kapab pèmèt a popilasyon an pran de randevou an liy. E jodi an, nou konstate gouvèneman li menm li pran yon desizyon kote li vle pèmèt a sitwayen yo pou yo fè paspò an liy. Pou nou menm, sèt en pa. Men en pa ensifizan. Paske nou menm, nou kwè ke moun pa kapab ap pran bourad. Y ap kase pye moun. Moun ap pran kou anndan imigrasyon. Donk pèmèt moun yo pran randevou an liy lan, wi li kapab kontribye nan pote yon solisyon. Men kounye a la, etan done enfòmasyon sou pèsonèl yo, enfòmasyon sou sitwayen yo se de enfòmasyon sansib, nou swete gen tout dispozisyon ki pran pou garanti sekirite enfòmasyon. sitwayen yo ap bay yo, paske nou pa san savoir, enfòmasyon sou sitwayen yo, yo dwe rete de manyè konfidansyèl. Nou salye inisyativ la, se paske kòm òganizasyon k ap batay kont lakoripsyon, mèyè fason pou goumen kont lakoripsyon, fòk ou genyen yon nivo teknoloji ki avanse. e se pou sa nou menm nou kwè nan batay kontre la kòripsyon an, nou kwè inisyativ pou pèmèt moun yo pran randevou an liy lan, sèt yn bòn inisyativ, men fòk li genyen dispozisyon ki pran pou kapab sekirize enfòmasyon sitwayen yo pou pèmèt enfòmasyon pa nan lari, men nou salye inisyativ la e n kwè sa ap mete fwen